Nan jounen samdi 23 oktòb la, gen anpil tansyon ki te nan lari Pòtoprens. Anpil moun avèk bokit jonn nan men yo, yo t ap chache gaz, yon ti gaz pou yo mete swa nan motosiklèt yo oubyen nan kamyonèt yo. Men, pwoblèm ki gen, se ke Association des chauffeurs pétroliers d'Haïti, yo mete yo an grèv depi nan kòmansman semèn nan. Akoz ke. Bandi ki ap atake kamyon gaz yo, mesye yo pa vle ke yo pran risk ke bandi yo kenbe kamyon yo. Donk se poutèt sa mesye yo mete yo an grèv, sa vin rann ke kounya la nan Pòtoprens pa gen gaz nan tout pwovens egalman, manke gazolin nan tout peyi a. Sa vin rend ke gen anpil tansyon nan lari Pòtoprens, lapolis te oblije fè yon entèvansyon, yo tap tire pou yo kapab gaye mesye yo ki tap fè manifestasyon sitou mesye motosiklèt yo. Nou bezwen gaz, nèg yo pete sou nou menn, nèg yo mechan, nèg yo pa vle pèp nou menn, nap vote pou yon kòz byen serye, nou pa mande anyen, gaz nou bezwen, nèg yo vini la, pil lapolis gentan vini la, yo pran pakèt gaz, wè nou menm, yo raboure nou. Yon bann bal yo pete sou nou la yo fè n kouri menn nan gyèt manman lapolis di wè mini men sa yo resi nal vòlè yo resi nan te nan 5 segond yo resi nan te nan plèn nan nan katye mawozo nou di non nou di non nou sòm des atis nou gen lòt plan pou n fè paske ou wè la men yo men vòlè yo yo pete sou nou la gyèt manman lapolis mesye gad sa la nou son bèl atis se JB Flow bout fè ak sòy manam gòt si moto lan pann gaz nan lari a. Premye minis la yo te fè yon reyinyon pou yo te kapab wè kòman yo pral rezoud pwoblèm sa a. Asosyasyon de transpòtè yo di yo te eseye pran kontak avèk nouvo DG a, Mesye Frantz Elbé, men sepandan misye fè konnen ke li toujou prè pou l kapab akonpanye chofè yo e transpòtè yo pou yo kapab al mete gaz yo kote yo dwe mete yo nan ponp gazolin yo. Gon dènye reyinyon ki fèt fèt la antre PNUD, reprezantan anbasadè yo e ansanm avèk le numéro 1 de l'ONU en Haïti de du Minu do pou yo wè kijan ke pwoblèm sa kapab rezoud nan peyi Dayiti. Si bagay sa ap kontinye, bagay sa pral moute yon tansyon nan peyi Dayiti ki pap ka jwenn yon solisyon ladan l, pwoblèm nan ap vini pi grav de jou an jou. Pou lenstan ankenn lekòl poko ouvè nan peyi a, enpi transpò piblik la paralize nan tout peyi.